Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le samdi premye avril 2023 trè trè trè kontan dètre avèk vou pou sèt nouvèl emisyon nou konn poukisa m kontan se paske premyè enfòmasyon m pral ba nou la li konsène lapolis se paske lapolis li menm li fè yon kou men kant se bandi ki fè kou ben Se de bagay ki dezarsone nou, se de bagay ki mete nan tèt nou ke ebyen poko ap gen solisyon ak kriz peyi a. Ann vanse trè rapid, yon endividi ki ta fè demach pou kapab tabli yon gang nan departeman Sidès jwenn arestasyon li, tèt chaje nan menm depatman sila puiske lapolis nan Sidès arete yon sèten de Théodore Jean Marie 29 mas pase a nan Gran Rivyè yon seksyon kominal vil Jakmèl. Sou telefòn li, SDPJ Sidès jwenn tras plizyè konvèsasyon li te genyen avèk plizyè lòt akolit pou pèmèt yon gang nan depatman an kapab tabli baz yo nan Gran Rivyè. Misye te deja an kontak avèk gang Izo nan Vilaj de Dye daprè lapolis ki te deja pwomèt pou li ba yo 3 fizi Galil pou kòmanse, nan sousi pou prevni tout kalte krim ak move zak nan depatman an, lapolis ap kontinye ankete pou demaske tout endividi ki gen entansyon vin kreye latwoublay nan depatman an e mande kolaborasyon popilasyon an. Tèt chaje! Tèt chaje! Bagay yo rèd wi la! Humm! Bagay yo rèd! Bon, antouka, euh, nou pral pèmèt ou tande toutalè, konvèsasyon mesye sa yo paske se lapolis ki mete konvèsasyon yo deyò. Men ekoute fò n di ke gen yon lòt endividi la ki arete, 2 zam kreyòl konfiske. Lapolis nan menm depatman sa, depatman Sidès, arete Laguerre Harrison, 29 lane nan seksyon kominal Brezilyèn ki tabli kò l. Nan komin Benè jou ki te jedi 30 mas 2023, lapolis dispoze endis ki ta lese konprann ke misye fè pati gang Vitelòm nan e li te vin kache nan depatman an pou li pran swen apre li te resevwa yon bal bò vant. Selon sa. Li fè konnen, se nan echanj kout zam ant gang Vitelòm avèk fòs lòd yo li te arive pran bal sila. Lapolis, ki te akonpanye jij de pè Benear Willy Toussaint, t al fouye kay misye kote yo jwenn 2 zam kreyòl fabrikasyon artizanal. E pou sa ki konsène nèg Izo yo, Vilaj de Dye byen sur, Alye Izo ki ta pral mete gang nan zòn sila a, toujou selon lapolis, ebyen vòys yo pran lari ann tande kòman sa t ap dewoule. Pi renmen ou foksyone lavil la pito ayi ou ka poulop la a ou men lavil la tap pi miyò pou ou. Ebyen lavil la li menm banm di yon bagay pa bilye mwen menm sim gen bagay nan menm map vire mwen menm afè yon moun te mèt atè a bò lakay la mpa bezil. A men, banm di w, men ou konnen lè w nan yon zòn, ou gen tan bay, nenpòt sa. Mwen gen yon jan tou m pral fonksyone, mwen gen yon jan tou m pral fonksyone pou ki rezon? Mwen m pa, mwen menm afè yon moun, kankou afè moun nan zòn bò lakay mwen m pa bezwen l, e non sèlman tou, se kòmsi nan sòs m ta pral fonksyone a e deswa pote m ta pral fonksyone, m t ap soti lwen m al fonksyone monchè. Epi w gen bagay nan men w. Bon misye menm di l ap ban nou moto wi paske fò n gen chofè avè nou. Li di sa. Li di si nou gen si nou de gen bagay nan men nou ou byen twa bagay li ban nou, li di fò nou gen twa de chofè avè nou l ap ban nou moto nòmalman. Moto sa yo se la pou lè nou pral brase nan fè di. Ou ka ou ka apre midi a vè senkè sizè ou ka lakay ou tout uitè ou ka lakay ou epi rapid vit la. Pa rapò kòmsi mwen gen pil moun kap fè tenten dèyè m nan. Bon men e daprè sa ou. Bagay nòmal. Bagay nòmal baby. Sa vle si se yon bèf m fout yon bal nan pi tèt sa al kite midi. An an. Non men pou sa kòmsi ki te mele m nan. Kòmsi kòm sou egzanp. Si kòmsi m gen yon pousib dèyè m se yon mannik kap mache konsa se yon bèf m fout yon bal. Pito se yon bèf m pase se yon moun. Eske e isi a la nap brase lari? Eske e isi a la nap brase lari? Ou byen son lòt kote nou pral brase lari? E zòn nou pou nou, nou pa ka grate zòn nou? Non, m konprann sa w di a. M konprann sa w di a. Tande sa m ap di w la byen. Si tout fwa nou gen materyèl nan men nou, pou nou bwase, gen tout fason nou ka bwase, paske si tout fwa ou gen materyèl nan men ou, a li menm nou pap janm manke bal. Nenpòt lè nou gen pwoblèm bal, la bann sèlman de antre li òganize yon de solda pote yon pal de katon bal ban nou bagay sa yo, wi, nou pap janm gen pwoblèm bal. Didi genlè genlè la depi li tande nou ap byen fonksyone lap chanje dimansyon galileo nan men nou si li te gen 9 milimèt nan men nou 2 twa katreven lap ban nou si se lòt kout M4 yo ki pran 32 bal yo lap ban nou lèp lap chanje yo ban nou Ban m di w yon bagay ban m di w yon bagay lè w vin fonksyone nan zòn sa la a manch long Koman sa? Dò ou ale la menn. Men pòtoprens lan pa bilye gen moun li anpi fasil tou. Sa vle di ou konnen tou depi ou nan bandi sa ladann se sa m oblije di ou konprann sa m di a fòk mwen di sa paske m tou. Bon men, mwen wè Pòtoprens la ta pi miyò pou ou. Montréal an ka pi pre ou pase isi a. Montréal ka pi pre ou pase isi a, men men m panse lavil la ap pi bon pou ou. Non, si e pou pi bon, li ta pi bon mil e mil fwa. Men, mwen gon son sèl bagay tou m panse ki ka on ti jan bay tou, Montréal ap on ti jan pi pre ou pase si ou isi a la. Jodi a la a gon bagay ou ka fè la a yo pran w yo pa gentan touye w yo di monchè m pral fè menm misye. Lè gon bagay ou fè tou ou ka di monchè ban m lage kò m anba pay sa a oubyen isi a la a ou ka di monchè se deswa m ap fonksyone ou ka rive lè w prizon moun moun pa wè kiyès depi w gen kagoul pa gen moun ki wè kiyès ki fouye entèl men lavil la ti gason yo preske gran jounen dil gran jounen m ye tout jounen. Lavi lavi bon. Machin, gwo machin, gwo trelè diri ap pase la, nou 10 la a ka ale la, nou rale zam nou debwèlve machin nan, nou antre nan baz avè l. Gwo trelè fè a ka pase la, nou rale zam nou detounen a, nou detounen l, nou antre avè l. Gwo trelè siman a ka pase la, nou detounen l. Bon bann dèl la lavil la ere dil pou. Ebyen fòk nou di ke yè te gen yon sitiyasyon vrèman kawotik onivo de zòn pòtay Leyogàn nan kote ke gen anpil kout zam ki tap chante nan zòn pòtay la e pran tout lòt zòn ki avwazine l yo te gen anpil bwi anpil moun tap kouri pasi pala ebyen jan nou te diw sa nan enfòmasyon yo se te yon tantativ kidnaping ki dejwe nan pòtay Leyogàn pa bò kote lapolis nasyonal Dayiti bokou djan dis bravo lapolis. e se nan sans sa fòk nou di ke gen yon Nissan Patrol finalman, finalman la polis eh mete men sou Nissan Patrol sa paske Nissan Patrol sa ap fè dega depi kèk jou la. Nissan Patrol sa l al kave kò l sou wout ayewopò la pou l fè kidnaping, l ale nan 3 me. Pou l fè kidnaping, li voye tèt li nan blòk douya pou l fè kidnaping. Gen yon seri de nèg k ap sòti nan machin sila a. Jiskaprezan m ap ankete sou yo paske yo sanble ak yon seri de gang k on wè wi. Yo sanble ak yon seri de gang k on wè. Erezman, lapolis li menm, li mete men sou Nissan sila a e gen yon ti kal videyo pou nou. Pandan Vitelòm ap frape, Vitelòm ap pran ti tèk bawon ni tanzantan la a wi. Paske genyen 2 prezime bandi ki stope pa lapolis nasyonal dayiti. 2 prezime bandi sa yo stope nan echanj de tir avèk lapolis. Se jedi 30 mars 2023 nan taba. Moun sa yo se Joseph Emmanuel ak Jean Dieuseul tou 2 fè pati gang. Kraze baryè ki dirije pa Vitelhomme Innocent, lapolis, m pa konnen, ap jwe jwèt Tom and Jerry avèk li. Yon pistolè kalibre 45 rekipere suit ak echanj sa yo. Joseph Emmanuel se yon residivist ki li menm jwenn arestasyon li a 2 repriz pa bò kote fòs lòd yo. Yo sispèk li ta bra dwat Vitelhomme